Eyy ou ale trò vit gon fason pou fèl lè w kenbe bandi a gade desann menw pi ba a ranmase grap la pa kite yon ti vyann deyò epi gadel nan zye wach koupe kòk la poul pa janm vyole pitit moun ankò. pase sou recho popilasyon an. Bandi sa yo ki te vin kache nan zòn Jalouzi ansanm avèk Stenio Vincent, Serjo, ebyen popilasyon an, pèp ayisyen ba yo bwa kale. Chèf de gang Kanaran an, Jeff, medam, matmwazèl e mesye nou kapab raple nou nan jou pase yo, moun Kabarè Akayè te desann sou Smatla pou vin koresponn ansanm avèk bandi sila yo. Chèf la soti nan silans li. Se pa de ti koze non l pa met atè. Sa k pase ki fè bandi yo tounen moralis pandan dènye moman yo la a? Ou pral tande. Fedneel mon cheri, waw! Ankò yon lòt fwa prezante devan laprès e eksplike nan bon ti mamit 5 rezon ki lakòz Repiblik Dominikèn sanksyone Pierre Esperance e li tou fè konnen gen youn nan fanmi viktim masak Dèlma 32 yo ki pote plent nan dcpj kont Pierre Esperance. Nan Senmak, medam, matmwazèl e mesye lapolis mete anba kòd 9 bandi, pami yo madanm chèf de gang baz Gran Grif la ki se Luckson, jenn fanm sa ki gen sèlman 16 lane. Koze yo anpil, rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou efòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Papa m gen yon jaden sèl nan nwit ou kapab ale ladan, mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se zetwèl, ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou e n ap ateri ansanm avè w nan komin Petyonvil. Medam, matmwazèl e mesye popilasyon nan komin Petyonvil nan kad operasyon Bwa kale rive voye bay bawon pou pi piti 5 prezime bandi jounen madi 2 me 2023 a selon divès temwen Moun sa yo ki pase a lenfinitif, se ta malfra ki vin kache nan lokalite Jalouzi, Stenio Vincent ansanm avèk Sergio. Ebyen medam, matmwazèl e mesye lòt desizyon moun Petyonvil pran ki pi anraje toujou, ayayay gen Bondye, depi se machin k ap pase, gen yon gwoup moun ki rete sou wout la k ap siveye. Chofè a sipoze desann vit li kit se prive, kit se leta, kit se transpò piblik, Ou gen pou desann vit ou pou popilasyon an verifye kiyès ki nan machin nan. Si ke ou panse ou gen plak IT, ou gen plak kò diplomatik, ou gen plak ofisyèl ou pap desann vit, ebyen popilasyon an pa nan rans ansanm avè ou, se bwa kale lap ye dèyè ou. Donk, medam, matmwazèl e mesye, leta ki pa janm pran responsabilite l pou mete sekirite nan peyi a, ebyen popilasyon an di Pa gen gwo zouzoun, pa gen ti zouzoun depi w ap pase nan komin sila a paske se sitwayen yo k ap viktim, silvouplè pou nou pa pase w sou recho a ebyen gade desann vit ou pou nou verifye kiyès ki nan machin nan paske pran twòp zannana pou sizann. Donk, medam, matmwazèl e mesye, moun nan komin Petyonvil ki fè apèl ansanm avèk tout rès popilasyon ayisyèn nan pou leve kanpe kont fenomèn ensekirite e monte brigadè vijilans e non sèlman sa tou depi se machin kap pase nan yon zòn popilasyon an gen dwa kanpe machin nan fouye gade kiyès ki nan machin nan puiske aktyèlman la a marengwen ap vole nou pa konn mal e non sèlman sa tou nou pa konn femèl se mèt kò ki pou veye kò. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, nan komin Sen Mak, lapolis nasyonal arive depoze lapat sou 9 endividi. Mesye sa yo, selon enfòmasyon lapolis bay, yo ta fè pati de baz Gran Grif k ap opere nan Savyen Lyankour. Ebyen, pèp ayisyen, pami 9 moun sa yo, gen yon jèn demwazèl ki genyen sèlman Se yon konferans pou nou pote konsèy a yon ansanm de jèn. Pou evite yo, pou epanye yo, pou mande yo pou yo kolabore tou nan kad operasyon Bwa Kale a. Se yo ki te vini a Bwa Kale a, se yo ki te envante Bwa Kale a, yo te plante Bwa Kale a, si Bwa Kale ap donnen jodi a, fòk nou aksepte fri Bwa Kale a. Ayayayy humm ayayayy gason talè poze poze m poko konprann vin dwat kisa w vle di. Non m pa konprann lèw di pou yo aksepte bwa kale a nèg. Nou santi gen yon kanpay dopinyon k ap fèt pou diskredite Bwa Kale a. Bwa Kale a. Pou mwen menm, pou ansanm de moun, se yon repons a yon sitiyasyon ke opozisyon ki te anfas Jovenel Moïse la te itilize pou te mete peyi a ajenou. Kounya la gouvènman Ariel Henry a te konprann li te ka itilize sitiyasyon de sekirite a kòm strateji pou kenbe pouvwa. Yo angaje yon ansanm de jèn. Nan kesyon banditism, se yon pwojè l te ye, se yon plan l te ye. Jodi a, popilasyon an, nan yon seri de zòn, itilize bwa kale a kòm yon otodefans. Bwa kale a vin sèvi yon seri de zòn. Kòm yon boukliye. Se yon boukliye li ye. Si w pa al atake zòn nan, ou pa p pran nan bwa kale a. Sa kapab rive. Paske, si se te yon. On kò miltinasyonal tankou jan Ariel Henry ta planifye pou peyi a, se pa on grenn moun, de grenn moun, twa grenn moun ki te ka viktim anba men, anba bòt etranje yo, men tap gen dèy dè milye de moun. pwobableman inosan ki ta pral viktim anba bòt fòs okipasyon ke Ariel Henry a tout ekip li sdp t ap planifye pou mennen nan peyi a, dega t ap bokou pi grav ke sa k ka pase andedan Bwa Kale a. Men, tande non gason, ou menm k ap obsève, Kòman ou konprann popilasyon an fè operasyon yo nan divès zòn? Eske mankon bagay? Eske yo ale twò di ansanm avèk mesye yo? Ban nou ti limyè. Operasyon Bwa Kale a, li pa deplase al frape moun, men operasyon Bwa Kale a, li rete Epi lè w pote w vin pote pou yo vin anvayi l, epi popilasyon an itilize yon mwayen de defans paske l pa gen pèsòn moun k ap vini o sekou a li menm. Pa bliye, pou jèn k ap tande m la, pou fanmi k ap tande m la, Ki kapab gen yon moun ou de moun pa aksidan kapab viktim de bwa kale a. Men, m ap pote yon konsèy a nou menm k ap deplase, ki konnen si nou pa t nan gang nan Pòtoprens, nou pa t nan gang Kanari, nou pa t nan gang Tòsè, ou pa t nan gang Fò Jak, ou pa t nan gang Gran Ravin, ou pa nan gang Vilaj de Dye, Se yon sitiyasyon difisil k ap fè w kite depatman Lwès la pou al yon lòt rejyon, konsèy mwen ba ou kòm jèn, premye bagay ou fè depi w antre nan depatman an oubyen nan komin nan, ou di men nan seksyon kominal la, si se nan depatman an, pase nan komisarya depatmantal ki nan zòn nan, esplike rezon k fè w nan depatman an, si se nan yon komin ou antre. Pou avw al nan zòn katye kay fanm kote w prale a, pase nan komisarya komin nan, fè deklarasyon ou nan sitiyasyon difisil, ou pa ka peye kay, ou di men zòn ou ye a ou pa ka viv la, fon deklarasyon nan komisarya a, bay pyès ou, bay idantifikasyon ou, di kote w tap viv, ki rezon k fè w deplase, ki fè w ka kite lwès, Pou sa w ka kite Pòtoprens, ou ka kite Site Solèy, ou ka kite Fò Jak, ou ka kite Tòsèl, ou ka kite Gran Ravin, ou ka kite Vilaj de Dye pou w rann ou nan yon lòt depatman, nan yon lòt komin, nan yon lòt seksyon kominal. Men, tande non, e si tout fwa zòn sa a pa ta genyen komisarya? Paske nou konnen gen divès komin, divès seksyon kominal nan peyi Dayiti ki pa genyen komisarya. Kisa moun sa ta sipoze fè pou ke si li pa bandi pou l pa pase anba bwa kale a? Si se nan seksyon kominal w ale, ou pa jwenn komisarya, avan w rantre kay manman w ak paran w, ale kay kazèk la. Di kazèk la, esplike kazèk la. Yon fason, si lè kounya moun nan kominote a konnen w pa t janm konn vini, epi yo wè w kounya, yo pran w kòm etranje, omwen w ap gen yon dosye Kazèk la va di, ou di mwen, ofisye ki pran rapò prezans ou nan komin nan, li va di, li menm li va bay yon temwanyaj, li va gen kontwòl sou ou. Sinon, ou pap gen chans, paske se pa fòt moun jodi a kap kouri dèyè moun ki vin nan de kominote ke yo pat janm konn wè. Merci merci pou konsèy yo m espere moun kap soti nan yon zòn kap travèse ale nan yon lòt zòn nou tande men sa ki grav la sèke gon pakèt ayisyen ki pa gen pyès idantite nan jou pase yo ou kapab raplew desizyon prezidan Jovenel Moïse te pran pou ke moun yo kapab gen ak de nesans e non sèlman sa tou pou yo fè kat idantite Men opozisyon radikal la pèp ayisyen tu te souvyen te di moun yo piga al fè kat paske e Jovenel ap tou vote pou nou ou kwè se koze nan peyi sa men gon seri de moun tou lè yo tap soti nan andeyò lakay yo yo te soti tou piti. Se nan vin vann Pòtoprens ansanm avèk matant, ansanm avèk tonton, epi yo tou vin antre nan gang nan Pòtoprens, yo san papye. Antouka, popilasyon an ap jwenn plizyè wi pou yo pase l Bwa Kale. Donk, ann ale gason, apa de ensekirite a, kisa ou panse ki pouse popilasyon an vini ansanm avèk mouvman Bwa kale sa. Kriminel. Yo kraze baz ekonomi peyi ya. Lem di kraze baz ekonomi peyi ya sa vle di. Peyizan ki te konn ap travay tè. Kounya sil travay fe 2 mamit mayi, bandi ya vin pran mayi ya vin pran rekot la nan menl. Nan kominote ya. Madan sara ki te konn ap travese tèt kamyon pou vin vann pou pran swen pitit yo pou pemet timoun yo al lekol pou pemet jodi ya. Yo pran yo, ou vyole l, ou vòlè sa l te pote a, ou pran kòb la sou li, ou nan chanm kay kounye a w ap monte, w ap konte pil lajan bandi ap fè. Gwo demonstrasyon lajan. Gouvènman an, sosyete sivil la, òganizasyon defans dwa imen yo, pa janm reyaji avèk fèmte pou te di Leta sa k ap devlope la a Nou ka frennen l. An nou frennen l. An nou anpeche l al pi lwen. An n bloke l. Non. Adje papa! Men ou poko janm di nou non Rosemon, eske w renmen bwa kale a? Eske w renmen jan l kale a? Eske w santi l gen ti po? Eske w vle yo mete piman oubyen plis siwo? Ban nou ti limyè. Humm ou kidnap on moun. Ou bande bouch li. Ou mare bouch li. Ou mare 2 pye l. Ou mare 2 ponyèt li. E pou limen yon galon. E pou wap lage gonm nan sou li. Good. Good. Good. M kont vyolans. Gen de vyolans ki inakseptab. M kont vyolans. M kont manchèt, kout manchèt sou moun. Sepandan. Ki sèm levan dwe rekolte la tanpèt. Ou tap boule. Se pa moun ki di, e pa nou ki envante l. Ki fwap pa w le pe. Pe u ra pa w le pe. Se pa mwen ki envante, e pa nou ki envante l. Ou te santi w alèz. Ou kidnap on moun. Lè w fin kidnape l. Moun yo fè maraton. Yo chèche lajan ke yo pap janm posede pou yo pote ba ou. Ou pran kòb la. Lè fini ou tiye moun nan, ou lage l sou pil fatra. Pa gen okenn dwa zimen, pa gen pèsòn moun ki di anyen. M raple m lè yo pran 5 swat anndan Vilaj de Dye. Yo fè l pase pou bagay politik, yo itilize l. Yo pa menm mande. Mwen m panse jodi a si lè bondye lè izrayèl tap kite dezi tap kite ejit si lè izrayèl pèp izrayèl la avèk moyiz jozye lè yo tap kite Ejip. Yo fin travèse Lamè Wouj la. Letènèl te kite lame Farawon an tounen sen e sof. Nou ta mèt konnen sa n ap fè a pa t ap gen repons. Men, si se labit n ap suiv, Letènèl kite tout Li kite tout pèp Izrayèl la fin travèse. Apre li di, li di yo kite yo antre yo menm. Kite yo antre. Kite yo antre. Lè yo te antre, se gato yo te ba yo. Lè yo te antre, se siwo yo, bonbon, se fèt yo te fè. Letènèl te di yo, travèse al fete avèk pèp Izrayèl ki fin travèse a. Non. Li anglouti yo tout. Sa vle di la, se mete manchèt sou vakabon. Pa ezite bay kriminel bwa kale. Non non non non kote koral la mezanmi pèp ayisyen heheheh moman rive poun fè la priyè e fò koral la chante dabò. Nan peyi a. Alelouya nou genyen viktwa. Se moman pou nou lapriyè pèp ayisyen. Ou pa bezwen fèmen je w non. Kite je w kale. Gad agoch, gad adwat. W ap repete ansanm avè m. Wi, n a prale. Senyè men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Pou lè map sèv avèl. Kont on bandi. Kem voyel devan. Kem voyel dèyè. Nenpòt janm voyel. Poul koupe vyann. koupe dam. Pou l koupe zo. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Pou l gaye kaka bandi. Alelouya! Senyè, men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jezi Kris mache! Jodi a se lè pou m genyen l. Jodi a se lè pou m genyen l. Amen! Egzèse ponyèt mwen. Egzèse ponyèt mwen Senyè! Egzèse dwèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Amen alelouya alelouya alelouya Sèvi ak manchèt mwen poum gaye kaka bandi an avanse Rosemond. Depi w chwazi fè mal. Depi w chwazi fè krim. Depi w chwazi tiye. Se pou w atann yo ap tiye w tou. Mwen menm, lafwa m, kè m pa gen dwa pa pèmèt mwen tiye w. Men sa k ka tiye w la. Si w kreye kondisyon pou yo tiye w, se pou w aksepte lanmò. Men tande non gason, kisa w atann de bwa kale a? Èske w panse mouvman sa a ap arive fè ke nou rale yon souf anba fenomèn ensekirite a nan peyi a? Bwa kale a fèt pou l gen efè pou m wè black bwa kale a debare matisan, machin, kes, tankou m te di, kòman pou n aksepte? Mil moun, de mil vakabon, vwayou, pyatè, san sal, ke yo itilize, bloke 10, bloke koman dire, 5 departeman. Lè yo santi sa yo alèz, yo mete pos de peyaj y ap touche. Lè yo estime touche pos de peyaj yo mete ap ase, yo antre nan bis la yo pran moun yo vle, epi yo desann yo ale. Pou ta konprann ke sa pa t ap gon efè, pou ta konprann ke sa pa t ap gon repons. Mwen m te di, si w tiye 10.000 moun, 2.000 moun, pou w sove 500.000 moun, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon moun, ou pa komèt krim. Men malerezman pou dirijan yo nèg pa, se 1.000 bandi a ki enpòtan men se pa 10 milyon popilasyon an. Paske si l pa t enpòtan pou yo, Yo tap fon jan depi tann dat sa pou yo arive netwaye peyi a retire bandi yo pou popilasyon an te kapab viv alèz men atan pèp ayisyen nou gen ansanm avèk nou sou liy nan la a Fednel mon cheri bonjour Fednel eske w anfòm pa di nou se de Pierre Espérance ou pral pale ankò Kòm dabitid, prèske chak lendi nou gen yon konferans pa rapò a dosye ke n ap swiv de Mesye Pierre Espérance. Fè kòm si m te konnen. M konnen w pa p lage Pierre Espérance kavalye pòlka w on may. Di nou non. Nan ki nivo dosye yo ye, kisa misye fè, ki update ki genyen, pale ansanm avè nou. Jodi a la nou vini pou nou esplike w rezon fondman menm ki fè ke non Pierre Espérance soti nan rapò prezidan Abinader a e m panse gen plis rezon toujou. M vini avèk omwen 5 rezon. Talè talè wi talè anvan w kòmanse Kite m bwè ti dlo. Premye bagay pou nou konnen se ke etranje a p ap dakò ba l manti toutan. Pyè Esperans tèlman nan sitiyasyon difisil, konn sa l ap fè kounya la? Chache fè ti konplo pou fè moun al monte dosye nan radyo, al fè konferans pou li, di ke li pèsekite, moncheri te enplike nan yon ansanm de bagay. Li gentan fè nenpòt 3 reyinyon. Men moun yo mande lajan, li poko vle bay lajan pou sa. Pou l fè monte dosye, manipile moun, genyen yon eleman nou gentan genyen enfòmasyon sou li ki gen yon badj, yon fo badj lapolis nan men l pwobableman, men li gen yon badj delegasyon lwès nan men l. Misye loje andedan Koridò Bastia. Donk se li k ap fè espyonaj pou Pierre Espérance. Nou gen non l, nou gen foto l. e nou gen foto badj la e nap di Pierre Espérance li mèt fè tout sal konnen poul fè manipilasyon monte moun menm janl konn ap fè anvan monte tèt moun pou al nan radyo fè konferan de près di sesi di sela bon nap tann yo e nou pou nou reponn yo. Bon, antouka, ann kite dosye sa a pou w menm ansanm avèk Pierre Espérance n al regle koze nou nan tribinal. Sa se pa dosye pa nou. Donk, rapidman, ann antre nan senk rezon ki fè ke Repiblik Dominikèn sanksyone Pierre Espérance. Ann ale dirèk nan dosye sa a. Etranje yo gan konprann Pierre Espérance. E, jounen jodi a la, men rezon yo. 1, Entènasyonal la tande deklarasyon Shelson. Entènasyonal la tande deklarasyon 2 jij, 2 komisè gouvèneman ki montre degre denplikasyon Pè Esperans nan manipile dosye nan tribinal premyè enstans, nan lapolis, nan dcpj, nan CSPJ. Yo gen tout enfòmasyon sa yo. E m ap di nou, li fè dosye, li pa bay dwazimen, li twonpe blan yo. Li ba yo manti e blan t di sa e pami tout sal fè yo gen moun ki denonse l e jounen jodi a la si Guy Philippe nan prizon se gras a Pierre Esperance paske blan an vin jennen avèk sitiyasyon an li wè tout sa misye t di l sou moun sa yo ke l te Guy Philippe Ke l te Privert, ke l te Shelson, ke l te Youri, ke l te Lambert, ke l te Edo, Zeni e Caroli, sena, 3, 2 sen, 3 senatè sa yo, pa gen yon sa l di yo ki gen pou wè avèk laverite. Sa k pli grav la, e Jude Celestin li menm te gentan. Pot tèt li ale, li bay 3 milyon goud pou non l pat nan rapò Pierre Espérance. Sa vle di pou w ka peye non w pap nan rapò. Donk blan gen tout enfòmasyon sa yo. E m ap di nou, pami tout moun ke Pierre Espérance te genyen ki pou temwanye, m ap vini avèk non an pou nou vandredi. Hum! Ala kote nèg yo ranse. Sa vle di la se premye rezon ou gentan lage nan kò sa y nou la. Ok pa gen pwoblèm. Kounya ann ale pou dezyèm rezon an souple. Pyè Esperans fè l konplis moun ke l te konn ap denonse. Pa egzanp, nou toujou di sa, li te konn denonse Doktè Schiller Lidor nan afè lajan dwòg, nou toujou di ke lajan dwòg se dwòg, ansyen direktè dcpj. Epi pa la swit, blan vin wè ke. Menm chilè Louidor sa a se bra dwat misye ke li ye. Se kwa sa? E ki pral enplike nan masak Dèlma 32. E la a sa k enpòtan pou m. Dcpj mele Pierre Espérance. E m ap eksplike. E m ap vini a lòt enfòmasyon nan semèn. Ki jan l demele? Dcpj poko janm bay leta ayisyen oubyen lajistis ayisyèn oken rapò de Pierre Espérance. Y ap woule m de bò. Yo fè de kan. Men entènasyonal la gen tout rapò yo. Yo gen tout enfòmasyon sou Pierre Espérance. Kiyès ki ba yo l? Dcpj ki bay li. Lè yo tande Emmanuel Bissainthe 3 fwa, se an prezans òganizasyon entènasyonal wi. Donk òganizasyon entènasyonal sa yo, ou konn pou kiyès y ap travay. Yo gen tout enfòmasyon, ke l te sou fo rapò, ke l te sou dosye Shelson, ke l te sou dosye tout moun nou di la yo. dcpj bay entènasyonal la bay blan tout enfòmasyon sa yo donk sela vle di ke dcpj vin mele avèk pè esperans e kòmsi anndan dcpj vin gen 2 kan gen yon gwoup ki fache men minoritè e gen yon gwoup ki di ke Pierre Esperance fè twòp moun abi, li fè twòp moun enjistis, tout sektè viktim, lapolis, sivil kou otorite, polisye kou moun ki anndan lajistis, nou pa ka tolere bagay sa. E m ap anonse nou bagay ki fèt 26 avril ki sot pase la a. Men, sa k pase nou? Di nou, mete nou sou men nou, èske se mare yo mare misye pou yo ba l bwa kale? Youn nan paran viktim Dèlma 32 nan masak Dèlma 32, 26 avril la k sot pase la, li depoze yon plent nan dcpj. Youn nan paran jounalis ki mouri yo, Netty e Diego Charles, youn nan paran yo temwanye e depoze yon plent nan dcpj e se tout bagay sa yo blan genyen. Bon kounya la ann ale pou katriyèm volè a silvouplè. Eske y ap vin mare misye pa bor isit? A la fen di nou plis pase si yo gen tout dosye sa yo de li. Katriyèm eleman ki esplike rezon paske tout sa n ap di la yo nou menm nou prè pou nou temwanye devan lajistis e nou mande si sa n di la e manti ke Pyè Esperans ak tout ekip k ap defann ni ki pral fè konferans pou li, fè lòbèy nan radyo, monte dosye sou moun, ba Pyè Esperans avoka pou l sonnen m epi m parèt avèk tout prèv mwen de sa m ap di la yo. Mwen di nou ankò, youn nan paran jounalis ki mouri nan Dèlma 32 yo, Netty ou Diego Charles, gen yon plent ki depoze kont Pierre Espérance nan sans sa a. Katriyèm pwen, masak Dèlma 32, Pierre Espérance mele Entènasyonal la mande misye rapò. Entènasyonal la mande misye rapò. Misye pa ka bay rapò. Yo di misye, bay rapò sou Dèlma 32. Vin gon konfizyon. Entènasyonal la gentan gen rapò a deja, bay dcpj bay rapò a. Men l poko janm bay peyi a rapò a. Entènasyonal la gen rapò a. Kou la yo di Pierre Espérance li ta enpòtan pou fè rapò sou masak Dèlma 32. Men sak men kote misye mele la. Blan mele misye, dcpj mare pye misye ankò. Li pa ka bay rapò. Men li te tante pou te fon rapò. Malerezman, nou te gentan denonse misye. Li fon rapò 3 paj. Li poko siyen, men li pap ka fè l ankò. Li te chwazi 3 lòt moun pou l te mete rapò sa masak sa sou do yo se te yon tip ki rele Keke ki nan zòn solino oubyen delma anlè jean marc e li di yo ke moun sa yo te an kolaborasyon avèk magalie habitant ma erezman pou moun sa yo denonsyasyon te gentan fèt Temwanyaj te gentan fèt pa anplwaye rnddh, pa kòlèg rnddh, pa manm gang 4 pa 4. E moun sa yo sove de rapò sa a. Donk, Pierre Esperance mele. Humm! Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Bon, Lè ap avanse, lage senkyèm rezon an pou nou silvouplè epi pou nou kloti. E senkyèm pwen ki esplike sanksyon kont Pierre Esperance, se dosye kidnaping. Li te tante pou l te kidnape yon dizèn de moun, don mwen menm. Bagay sa a, ke l te Fleurival Mendy. Kelthe Gregory, Kelthe Lafaille Jean Duckens, tout moun sa yo temwanye ke patisipasyon yo nan gang 4 pa 4 e yo te gen plan pou yo te kidnape 10 moun. E youn nan moun sa yo, blan gen tout enfòmasyon sa yo nan men l, li nan men blan an, li nan men blan an, Se Florival Mendy ki temwanye li konn dòmi, li konn leve pandan 3 mwa lakay Pè Esperans. Youn nan eleman ki enpòtan, gen yon tip yo rele Ti Dominiken ke yo arete an Repiblik Dominikèn ki se manm gang 4 pa 4 la, ki trafik ke li te konn fè, vòlè machin Sendomeng, vin vann Ayiti, Gregory Liberis pran machin Ayiti al vann Sendomeng douko yo. y arete misye e dcpj gen tout bagay sa yo e m di si e manti map bay ke la jistis ke yo trennen m devan la jistis men koze a yo te fon kidnaping sou 3 fonksyonè leta entènasyonal machin ki te fè kidnaping nan se machin rnddh ki tap pilote pa yon chèf de gang Gregory Libéus. Plak machin sa ki te enplike nan anlèvman moun sa a. Dcpj gen tout. E m gen tout plak yo. M ap bay youn toujou. AAA 17 410. Machin rnddh ki t ap pilote pa Grégory Libéus. Jounen jodi a la. David Dorbe. Manm gang 4 pa 4. Ki te rele m nan telefòn. Pou l ta anonse m ke nèg yo gen pou kidnape m. Paske li menm, kòb li te mande a, li pa t jwenn li, li tou denonse nèg yo. Misye an kaval. Gregory Liberus, gwo chèf de gang, depòte. Misye an kaval. Donk, jodi a la mwen di nou ke men rezon ki fè gen plent, gen gwòy. Alon Fednel sa papa ak Pierre Esperance men Pierre Esperance sa sanble pa piti non. Han l'insécurité bwa kale ak vin pou yo. Ay lanmè li pa gen bon gou ditou e sak fè wè yo ap plenyen an pèp ayisyen. Ay bwa kale a va gou menm non prefere nou te pran l ak po han ehehehehe. Frè se bien aimé se premye fwa wi. A vle di kale a pi di ke apo a wi. Yo toujou di w kale a toujou pi dous men men ni. Humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Frèm ak sèm kap koutem fòk mwen di ou genyen chèf de gang Jeff nan kanaran ki soti nan silans li aprè Vitelòm, Izo, Ti lapli ki tounen sèl moralis pandan dènye moman yo la akoz de bwa kale ebyen chèf de gang sila tou soti nan silans li poul bay vèsyon pal kòmanl wè bwa kale a sak pase lèl wè popilasyon an ap debake pran nèg gade nou manchèt nan dèyè vakabo misye paka konprann bagay la fèl mal an nou tandel ansanm. Bon map salye map salye peyi an map salye tout moun. Nou salyew tou, sak pase garçon? A selon pa konn a kilè moun nan pral tande audio a. Hum ok Y ap tande lapremidi ou maten, ou pa bezwen menm rive nan pati sa, ann ale dwat o bi. E jodi a m deside pou m fon ti pale avèk peyi a, avèk tout moun. Kris boulit mwen pèp ayisyen, imajine w m kwaze avèk yon ti gason konsa nan lari, yon chokola nwa, ou te ka renmen w epoutan Madan gang ou ye humm. M panse ke sa fè anpil tan depi nou pa tande vwa sa. Waww telmon te manke nou. Hehehey gad jan gang yo sou moun mesye. Bon yo nan kolèt menm jan avèk politisyen yo. Non si dènye man Gary bodo ka di nou rete kalm li pa suicidè tu konpran se nòmal pou gang yo vini di sa fè lontan nou pa pale tèlman yo te manke nou eeyy I love my country non I love my country mete nan men nou garçon. Mwen panse vwa sa. Depi yon moun tande l, kit li kontan, kit li fache, kit li konteste, kit li pale lèd, depi se vwa sa l tande m kwè se lespri l ap touche kanmenm. Waww my God gang yo gon souplès oh mon Dieu yo gon souplès nan vwa yo anh depi w tande vwa l. San ou pa ka pa tresayi frèzis oh my God menm santi map fè chè de poul kit ou kontan kit ou pa kontan vwa ap fè efè sou ou my God. Tu as qui hein? E pou sa kap pase nan lari an kote ke yon pakèt ti gwoup moun pran lari yap di yo se pèp yap pwone dibrakale sesi sela ba ok kòm m remake prèske tout gwoup nèg ki ame ki voye mesaj bay moun sa yo yo menm yo deside di e pè yo pè Ban m fè yon ti rapèl pou nou. Aah, ou menm ou vin fè rapèl? Sa k di pèp la enbesil? Se ou k pwofesè kounye a, ou vin fè rapèl pou legzamen? Bon, m pa fin raple m konbyen polisye ki gen nan peyi a. Aah. Men. Enben. Ale nan enspeksyon jeneral w ap konnen. eh eh. Tou dènyeman ki pase a, m panse te gen yon afè de swa 16 ou 17 mil polisye. Ann kontwole pou n wè, 16 ou 17 mil polisye te la nan peyi a, nou te bezwen jou voye Jovenel ale pou ba l bra kale, bra kale a pa t mache. Ann fè yon ti kontwòl, konbyen geto, konbyen zòn, konbyen ti jèn ki ame? Èske e 100 ou 200 mil sèlman? Ti group moun yo se jwèt tè nap fè. Men sak pase? Waw! Waw! Ok ann fon ti pale de sak pase Debussy a. Sak pase Debussy a Se pa moun yo ki tiye nèg yo ok sa ka rive yon group nèg ki ame rive yon kote bal li fini la polis tap goumen avèl la polis la li menm son pakèt bandi k ladanl tou son pakèt moun ilegal ki ladanl tou yo chwazi pran nèg yo. Prefere w te fè pati ilegal lapolis la gason. Ma tande bandi pa boris. Lapolis ou telman pap pran responsabilite w se nomal pou yo ranse avè w konsa tou wi. Prefere w te fè pati ilegal lapolis la. Eh alèz prefe ou te ilegal la polis si la polis son pakèt moun ilegal pou kisa ou pat rantre ladan ah an 3 tu es legal hein humm se bon pou la polis pase yo pap pran responsabilité yo chita ransa santi pise. Yo fizi gen yo fizye, gen yo pran yo mare yo remet moun yo pou yo fè krim nan pase sou do moun debisi ok ann fè peyi a konprann yon ti bagay ann pran debisi ann pran bèlè ann pran lasalin ann kontwole pou nou wè kiyès ki pi pre palè nasyonal kiyès ki pi pre primati kiyès ki pi pre dgi kiyès ki pi pre E e neg e polis yo. Sa vle di la ou menm se katografi ou vin fè pou nou? Ok. Vitelòm te di li menm li kanpe bò pèp la l renmen l. Ti lap li di pèp la enbesil ou menm ou vin ou vini ou ap rale map la pou nou pou di nou gade sa ki kote l ye parapò a sa. Eske ou konpè im? Non peyi ya fanni. Waw garçon. Non ou gen rezon ou pou di konsa, depi yo tande vwa sa, yo pa ka pa tonbe. Ahan. Anba a. Kiyès ki pi pre penitansye? Sa vle di, se la pou yo demoutre nou, nou pap viv. Ok. E lè fini tou ti group moun sa kap fè madigra li pa anyen. Vrèman pèp ki gen pou bay bra kale a se nou ki gen pou pran lari avèl. E sak fèm deside. Ah ok. Se poko bwa kale a, sa vle di ti bwa sa a po. Ok, sa vle di ou gen pou pran lari ansanm avèk vrè pèp la. Sa son fotokopi pèp. Waw. Waw. Mete bwa sou pil bandi ti makak yo yo se jenèf waww ok je comprends allez-y. Paske imajine nou e sak pase 2 bis ya fè peyi a mal pa vre e tout pèp la leve yo tiye yon pakèt nèg men lè pèp lasalin nan te masakre pèp tokyo a te masakre boule kay moun tout moun sa yo te mouri devan zye leta ayisyen moun sa yo pèp sa poko bay bra kale non li menm. Wè vrè pèp la, vrè pèp la li menm li viktim. Li viktim de leta, li viktim de yon pakèt bagay. E vrè pèp la konnen tou, yo ame pitit yo, yo bay pitit yo zam, yo bay pitit yo yon pakèt bagay, yo fè pitit yo abi, yo fè. Men, men jan nou fè sanwont konsa. Ben, si nou konnen vrè pèp la. Yo viktim de leta, pase pran leta, moun ki ban nou zam nan pase pranl nou ret la nap sèvil. Pa vre? M pa ka konprann chèf de gang nan peyi dayiti. Wi yo ban nou zam yo dis yo dat men poukisa w pa pran zam nan moun sa ou viktim de li ki toujou ap ba w katouch lè w elimine l. Rann pèp lan w sèvis. Men menm moun ki baw zam nan se pa li non wal pèsekite se moun ki menm kot ansanm avèw malere ak malerèz ou wal tire. Sa montre ke ou konnen sa wap fè a. Moun ki fin baw zam nan li diw konsa al brase paske ou te pranl sou pretèks ke ou grangou. Men, ou pa janm wè se menm moun ki ba w zam pou w al brase pou grangou a, se li menm ankò k mete w nan pozisyon pou grangou, pou ki sa lè l pot zam nan ba ou, ou pa tou rann larepiblik yon sèvis, ou elimine l, ou tou ba l bwa kale? Ou aksepte ansanm avè l, ou rele l bòs, l ap ba w zam, l ap ba w bal. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila se vòlè kap fè vòlè la leson non si Ariel ka parèt yè pou li di nou konsa se jwèt bosal tu as raison ok ann avanse. pitit yo devni kriminèl, yo fè pitit yo vin danjere, yo fè pitit yo vin ò la lwa, yo fè pitit yo pa ka mont avyon, yo fè pitit yon pakèt abi e yo konn moun ki fè pitit yo sa. Evre, epi dat sa epi nou menm nou poko pase pou nou. Pou nou rann pèp la yon sèvis? Nou gen zam nan nan men nou, nou pa rann pèp la yon sèvis, nou kenbe l la nan men nou. N ap kidnape moun, n ap ransone moun, n ap tchwe ti malere ak malerèz. Konbyen politisyen nou pran, konbyen òm dafè nou pran, m pa janm tande nou non. Men se toujou ti malere ak malerèz, moun k ap brase lavi, moun k ap pase sou wout la ki prale nan nò, se moun sa yo k toujou ap viktim peye gwo lajan. Se chofè kamyon, etsetera. Hein m pa tande se senatè nap ransone nan no sa montre ke nou konsyan de sa nap fè a rann pèp la yon sèvis si nou renmen pèp la konsa. Sa vle di epa ti group moun sòt sa yo menm kap fè madigra kap fè makak mache bloke lari pran sak siman met nan lari met dlo fè grimas. Fè tenten, di ap bay bra kale, antre kay moun, pran timoun moun, yon pakèt nèg map gade sou rezo a pa pran nèg yo menm avèk yon kouto tab, se rache nèg la metel nan kawotchou boulel epi wap di ou bay bra kale. Bon pi gwo imilyasyon n pral gen la, kòman n pral santi nou? Blan ta antre jodi a la ou panse blan pral vin pral vin dèyè Jeff, li pral vin dèyè Lamò Sanjou, li pral vin dèyè Izo pou ou? Pandan se tan ou menm tou sou rezo a Lemondant sa ap gade w kap met moun nan kawotchou kap boule yo kap koupe tèt moun kap rache moun tou. Waww heheheeyy wouy papa kenbem non blan pap vin chèche nou pase nou menm nou pa tiye moun nou kuit moun nou fini ok je konprann waww si blan ta ou wè menm diskou ansanm avèk ariel hehehehehehehehe haa. 3 e Ariel pa gen diferans ooh blan pa vin chèche ni Jeff ni ti lapli ni izo ni lanmò sanjou yo pa vin chèche moun sa ok. men yap vin chache moun kap bay bwa kale yo se yo yap vin chache blan ap vin hahahaha se bon pou la police se bon. Eh ok Jeff te fè video li rache yon moun e ou menm? E ou menm kap di ou pèp kap mete vye mayo mare figi w wap rache moun wap boule moun wap fè yon pakèt bagay Hein wap di etèl bagay ok la monsanjou te fon video li te touye moun ou e ou menm ou pa fèl sa vle di nou panse blan li menm sòt menm jan avè nou. Waww gade yon peyi blan mesye ou nè nwa men peyi a se peyi blan pase blan ap vini blan ap se si blan pa sòt blan pa di waww tèt menm lè gang pèp ayisyen kwè nan blan. Oh my God oh my Godness Waww Blan pa sòt Waww Son peyi blan Eyy Oh Dessalines Banm ti limyè Son peyi blan wi Humm A rezon m wè bandi yo ap douko konsa Mkonpran. Blan pa sòt. Sa vle di, yo menm yo gen dwa touye moun jan yo vle. Rache moun jan yo vle. Kou pran kèk nan yo, blan ap vin chèche nou tout. Non, non, non, non, ou wè la a, I love my country. Men, lè nou t ap rache moun, lè nou konn ap koupe polisye, gade non, depatche yo met nan bourèt, bouyi moun manje. Lè sa blan pat la? Blan te egare, blan pat sòt men kou popilasyon kòmanse pase nou di bwa kale, blan pa egare, blan vin chèche nou tout. Mesye! Ou wè lè ke ou frape bandi a parapò ansanm avèk sa l fè ki efè l fè sou li? Waw! Oh my God! Moun sòt pa regle bagay politik pa regle bagay peyi non lè blan ap vin la si blan gen poul vin la lè lap vin la se moun konesans kap vini epa fatra sa ou mwen kòmsi anndan peyi a la kap di yo se sesi yo se selòt bon yap fè madigra non nap gade nou gwo peyi tèt anba e ti makak mouri avan lè la lamò ti makak fè plis bri wi ki are ee ke jovenel moïse. Manti non. Manti non gason. Manti non ay manti wap fè. Ay manti wap fè wi. Lanmò ti makak fè plis bri. Ti makak fin mouri epi se fini. Men se tout tan wi. Ay asasen yo toujou la yap kontinye marasasen. Nèg yo pa janm alèz. Sa ay manti ou fè wi. Lamò ti makak fè plis bri ke Jovenel Moise kòm on prezidan. Sa vle di nou pa panse pou nou wè kèt kout peyi sa. Sa vle di la la France, tou lè peyi di mond, lè kontinan Afrik, Azi tout te pale de ti makak? Ou stupid. Ou opisot. Prale la. Sa kap pase konsa. Ok mrenmen mesaj m ka pote pou tout ti group bandi kap mache dèyè cha pase kòm kounya m wè enstitisyon yo la la polis la li menm e banditis ki fèl se Poukisa ou pat antre ladan gason an toi tu es legal la polis se bandi ok la polis se bon pou nou e bon. M te di nou fè respè nou. Se bandi kap melanje avèk bandi abiye, kap melanje avèk bandi an sivil, kap fè madigra. Lè w wè yon cha antre nan yon zòn kounye a, lè w wè nan li k ouvè pòt li, se yon valè nèg bout pantalon an sivil ou wè kap desann zanno nan zòrèy, men longè djed yo, zam nan men, ap goumen. Lè se pa nèg chen, e, se nèg, e. Se nèg chat. E, anba, e, babekyou, lè se pa nèg babekyou, se nèg iska. Kap batay nan cha kap fè tout bagay. Sa vle di. Sa vle di ou poko jwenn yon vye chat ou pou w antre? Chèche yon vye cha rantre tou non pou batay garçon. E nèg sa yo kounya la aktyèlman la k nan tèt polis la. E mwen m vle nou konprann sa. M pa vle nou al konprann kòmsi nou pral pran pwòz di se pèp nou ye, lè nou rive yon kote gen moun ki pral fè silans a dyòl zam yo pou nou. Aww. Aww ok. J konpran. Pla gen pou l pran lari. Lè pèp la pran lari l ap bay bra kale a. Lè sa tout delekan ap chwazi ret silans paske e pitit pèp la n ye tou. Lè n ap pase kòlè nou, kòlè zam ki nan men nou an, kòlè zak yo ap fè nou fè yo, kòlè krim nou yo. Aa nou konsyan nou fè krim, nou konsyan nou fè zak. Kòlè abi yo fè nou an. Kòlè pati yo fè n paka pati, kòlè plezi yo fè n paka pran, kòlè travay yo pat ba nou. Manti, manti, ou pa entchan kòlè. Ay si w te gen kòlè w tap gentan pran ou ra deja. Ou konn ki moun ki te ba ou l, ou konn kote pou w ale, ou konn kote w ap jwenn li, ou konn kote w konn kwaze avè l. Humm. Se zam yo te ba nou an, pèp la toujou ret silans li kite nou pase l, menm ke dèfwa l. Ta An kounya se pèp la k responsab nou pran zam hahahaha anmweyy se bon pou pèp ayi se bon se bon pou nou e bon e bon pou nou e fout bon humm. Konn viktim ladanl mesye yo gentan wè se pa fòt nou. Ok pèp la fò konprann yo konprann bandi yo se pa hahahaha se pa fòt yo ok se pa fòt bandi yo tu konpran. Se pa fòt bandi yo, son peyi k fonksyone se pa fòt mwen. Chèf la vini, li fin vòlè règ vòlè l ou di w se pa fòt mwen. Li vini l gangsterize peyi l di w se pa fòt mwen. Gang nan fin touye l di w se pa fòt mwen. Donk tout moun se pa fòt yo. Donk popilasyon ayisyèn nan konprann jounen jodi a, dyaspora konprann ke se fòt nou. Ok! Ay gang yo se dè inosan, yo se dè viktim. Hum viktim epi dat sa nou poko janm Ale kote moun ki te ba nou nan poun fè sa n gen poun fè avèl nou rete nap ransone ti malere ak ti malerèz avèl epi pèp la yo viktim konprann yo ok fòn konprann yo. Kote nou ka achte zam kote n ka jwenn zam kote. Wi bon nou konnen n paka achte poukisa lè yo pote l ban nou nou pran l poukisa nou pa fann tèt moun ki pote l ban nou an. Huh? Nou eske nou fabrike zam eske gen boutik zam an ayiti. Toujou toujou konsa toujou diskou yo. Nèg ankò gwo palto kap achte aletranje vin vann nan leta e se etazini wi zam soti men m poko janm tande gon ameriken ki te debake yon kontenè se toujou ayisyen. Diskou sanwont sa yo fò n fin ansanm ak yo. Moun sa yo merite yon ti bwa kale spesyal frèz e sè. Pèp la wè se pa fòt nou. Mèsi anpil. Popilasyon an konprann ke se pa fòt chèf de gang yo dakò. Eeyy non non non kote koral la bondye kote koral non fòn danse menm. Dezyèm moso a se manchèt li rele. Alò n ap envite tout byeneme kanpe paske nou pral mande w fè kèk egzèsis ak manchèt nou. Tout byeneme n ap mande w kanpe paske dezyèm moso a se manchèt li rele. Kanpe avèk manchèt ou nan men ou. Se trè enpòtan. Alelouya. Gaye! Gaye! Gaye! Senyè, fè mansèt mwen ou te beni l deja. Ayy manman manman manman gadon konpa pèp ayisyen se moman poun rantre nan departeman latibonit ebyen medam matmwazèl se mesye popilasyon an pa sispann plenyen e yo mande ansanm avèk otorite responsab yo silvouplè Voye je gade abitan k ap travay nan Vale Latibonit puiske sechrès la rèd, yo pa kapab fè jaden. Pou plis detay, an nou suiv yon repòtaj ansanm avèk Danio Daniel. Agrikilti se youn nan motè devlopman nan tout peyi nan mond la. Men an Ayiti, se youn nan sektè. Tè ki plis meprize pa otorite yo nan depatman Latibonit se youn nan gwo moso nan pwodiksyon diri. Malgre sa, plantè yo toujou ap fè fas avèk divès pwoblèm tankou dlo, entran agrikòl, angrè ki byen chè, daprè Gaston Joseph, yon plantè nan zòn Timonèt. Si yon moun ap fè agrikilti kounye a, se oblije oblije ou pa vle kite tè yo fè lèch, ou oblije ap goumen pou wè sa w ka fè. Men sa w depans ou fè. Ou pa ka antre l. Hein? Lè w gal pi low. Si nou te gen yon kote veya li menm tap ankadre nou nan vale a, gen bagay nou te ka fè plis. Se tout efò nap fè yo se aske nou pa bezwen, nou pa vle pou nou rete san manje. Al achte yon bole diri nan mache. Men se pa yon bagay plizoumwen. Se sak fè. Nou menm ki travay, ki plantè nan vale a, se pa paske nou gon avantay nou jwenn. Nou pa ka jwenn anyen, nou pa gen moun ankadre nou nan anyen. Se nou menm k ap lite avèk fòs kouraj nou. E sa koz, lè nou pale de plantè nan vale Latibonit, li se, alò nou goumen, se pa plantè. Se goumen n ap goumen. Se nou menm ki pwòp pa nou k ap fè ti piwèt nou a men nou. Pou rive fè yon grenn diri prèske se achte w achte l. Hein achte w achte l. Si w wè travay kap fèt la, si m ta di w sak depanse la, ou tap sezi. Plantè sila a peyi an reta prèske nan tout domèn, sitou nan mwayen pou pèmèt peyizan plantè yo ak plante e rekòlte jaden, menm bon machin agrikòl poko genyen, men pou. Vi a ta fini men sa a pa vi a pa ta fini pou viv plis anko. Avèk manda ke nou ban mwen an, manda ke nou ban m pou m dirije peyi a, mwen pral travay pou mete agrikilti a sou ray li tout bon. Se poutèt sa premye me mwen mennen fèt lagrikilti. nan senkyèm seksyon kominal Bokozèl, nan katye Lagranj, pou m vin di lemond antye, pou m di kominote entènasyonal la, tout moun k ap viv ann Ayiti se moun. Se te yon premye me 2017, ansyen prezidan Jovenel Moïse akonpanye premye minis Jacques Guy Lafontant, ansyen senatè Youri Latortue avèk lòt otorite ankò nan depatman lanse ofisyèlman Karavàn Chanjman Nan senkyèm seksyon Lagranj, plizyè ane aprè lansman Karavan Chanjman nan depatman an, plantè yo toujou ap fè fas avèk menm pwoblèm yo, tankou pa gen dlo, pa gen wout agrikòl, pa gen entran agrikòl, plantè yo pa ka achte angrè ki vin byen chè. Daniel Dagno Saint-Marc, tak. 509. Merci Daniel, donk medam matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse asasine. Youri Latortue toujou la. Nèg yo espere pou yo vin prezidan Ayiti ki kote ki bon bon. Nou konnen avèk koze sanksyon. Men ou te kapab di se moun ki soti nan zòn nan, otorite ki soti nan zòn nan ki te kapab plis fokis, gen plis enterè pou wè kòman travay ke prezidan an te vin lanse a, li abouti? Non, nan peyi Dayiti se pa sa ki fèt. Se moman pou n fè yon kout pye nan peyi lòt bò dlo yo pou n konnen kòman ebyen sa ye. An n tande yon repòtaj ansanm avèk Akjani Oksi. Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou paj entènasyonal jounal la pou maten an sou tag 509. Lapolis sezi platfòm ilegal Monopoly Market yo epi arete 288 sispèk ki enplike nan achte ak nan vann dwòg sou entènèt la, daprè sa detaye Europol ki te kòdone operasyon entènasyonal la anonse, aksyon sa enplike 9 peyi. Entèsendikal la mande madi a pou yon katòzyèm jou aksyon 6 jen pou tande depite yo ki pral egzamine 8 jen yon pwojè lwa ki vize anile refòm pansyon ki sot pibliye a, nou mande òganizasyon nou yo yo kòm yon inite Nou mande òganizasyon nou yo kòm yon inite pou ale rankontre depiti toupatou pou mande yo vote sou pwojè lwa sa a. Nan kontèks sa, entèsendikal la mande pou plis inisyativ ki gen ladan yo nouvo jou nan aksyon ansanm, grèv ak manifestasyon 6 jen k ap vini la, deklarasyon yo te ekri nan yon nòt pou laprès ayè premye me a. Ministè defans ris lan anonse 2 me 2023 li ap evakye plis pase 200 moun nan peyi Soudan, yon peyi ki te plonje depi 15 avril la nan batay ant lame ak paramilitè yo. Konfli sa te mennen nan evakyasyon masiv sitwayen etranje yo Nan yon nòt pou laprès, ministè sa a endike gen 4 avyon aktyèlman la k ap fè evakasyon nan Larisi, nan moun sa yo ki gen ladann diplomat, reprezantan lame ris, fanmi yo, lòt sitwayen ris ak peyi etranje yo, daprè sa li fè konnen. Pèp izrayelyen an anonse yo tire yon wokèt madi 2 me a sou tèren Gaza soti nan tank ki te poste lòt bò kloti fwontyè a, Yon ti tan apre anons lanmò gad òganizasyon Djihad Islamik la apre yon grèv grangou. Ministè Afè Etranjè ak Koperasyon Entènasyonal Sid Soudan anonse madi 2 me a yon pwogrè nan efò medyasyon Prezidan Salva Kiir te antreprann nan nan non òganizasyon rejyonal Igiad lan nan kriz Soudan, dapre sa deklarasyon Pauline Adoune-Maloc ki se pòtpawòl MFA a anonse. Chèf leta Sid Soudan te pale nan telefòn jodi a ak 2 jeneral k ap goumen nan Soudan, Jeneral al-Burhan nan tèt lame regilye a ak Jeneral Ahmed Ti nan tèt paramilitè yo, kote yo tou 2 te dakò ak yon trèv ki pral kòmanse 4 me epi k ap gen pou fini 11 me k ap vini la, Belijeran yo te dakò tou pou nonmen reprezantan yo pou chita pale sou lapè yo dwe fè. Peyi Etazini pral leve restriksyon obligasyon pou yo pran vaksen kont Kovid 19 11 me k ap vini la, dapre sa konsène fonksyonè sivil federal yo ak vwayajè entènasyonal Mezon Blanch lan anonse ayè lendi premye me a. Leve obligasyon vaksinasyon sa koresponn ak fen eta dijans sante yo te deklare nan mwa janvye 2020 pase a. Pou pi piti 108 polisye ak jandam blese lendi premye me a nan peyi Lafrans pandan yon manifestasyon ki te fèt ayè premye me a, daprè sa Gérald Darmanin anonse, pandan li ajoute pou fè konnen gen 291 moun ki jwenn arestasyon yo nan peyi a, pami yo 90 nan kapital la, minis enteryè a kondane vyolans sa a kote polisye yo resevwa yon bwason molotov nan Paris sa ki lakoz figi yo ak bra yo boule toujou daprè Jeral Damanen. Referandòm konstitisyonèl nan Ouzbèkistan pwopoze pou ranfòse pouvwa Prezidan Shavkat Mazi an, daprè sa rezilta preliminè yo anonse lendi premye me 2023, Komisyon Elektoral ansyen Repiblik Sovyetik Azi Santral la anonse Chanjman konstitisyonèl la te apwouve ak 90 pwen 21 pousan ak patisipasyon 84 54 pwen pousan byen prezidan nan komisyon an, yon rezilta ki pa etone kòm Ouzbèkistan toujou konsidere pa anpil òganizasyon non gouvènmantal kòm yon eta otoritè. malgre dènye refòm yo. Premye minis Elizabeth Borne denonse lendi premye me a sou Twidè l sèn vyolans sou bò kote posesyon yo premye me ki te konsidere aseptab epi li asire li sipòte lapolis la nan anpil vil nan peyi Lafrans premye me se te yon mobilizasyon responsab ak angajman sèn vyolans yo sou bò kote posesyon yo se pi plis aseptab sipò pou fè respekte lalwa nan, dapre sa li fè konnen nan yon twit. Plis pase 800 mil moun kapab sove batay ki riske touye anpil moun nan Soudan, dapre sa Filippo Grandi ki se tèt komisyonè Nasyonzini pou refijye yo anonse lendi premye me a. Li ajoute sou kont twidè l pou li di, Nou apresye e espere ke li pral vini. E sa menm si vyolans lan pa fini, nou pral wè plis moun fòse kouri kite Soudan pou al chèche ti moso sekirite. Plis pase 2.3 milyon moun manifeste lendi premye me a nan peyi Lafrans kòm refòm apre validasyon esansyèl Konsèy Konstitisyonèl la. Dapre rapò otoritè yo, prèske 300 moun jwenn arestasyon yo nan tout peyi Lafrans pami yo 111 nan kapital la. Sou plas Nasyon an, nan Pari, tansyon an te eklate ant lapolis ak manifestan yo, men se nan kapital la premye tansyon yo te leve depi nan kòmansman manifestasyon an. Eklatman yo te entansifye lè pre-pwosesyon an te rive sou plas Nasyon an nan fen parad la. Plizyè santèn blòk nwa sitou itilize federatis nan tire dirèk sou lapolis ki te reponn avèk anpil gaz lakrimojèn ak grenad defansiv nan lide pou kapab ebyen evakye foul sila. Jounal dominiken yo fè konnen lapolis jwenn kadav Rafael Felix Cabrera ki te touye 2 sitwayen ayisyen ak yon ti bebe dominiken 6 mwa vandredi pase a, Elias Pinas premye me 2023 a, Majistra Pede Neure nan kominite La Pastilla nan pwovens Elias Pinas ki touye 2 sitwayen ayisyen, Mamen Michel 42 lanne ak frè li Fernelus Michel 40 lanne, Eyy se konsa dyaspora pral poulòp nan peyi dayiti hein gen plis pase 20 tan 40 lane yo paka vini se konsa yo pral debake heheheyy waww se va lajwa lagete pèp ayisyen antouka janm toujou renmen dil ayiti diktati lapèl dèzanti ayiti demokrasi larepiblik dèkoken sèl vòlè yo kap rete Ki vivra vera ki moura kaka. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun randevou kase demen maten 6 zè pou jounal tout ayisyen konekte bizou bizou one love.